Uityèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nouvle a sou 16 lise kot kòb Petwokaribe a te depanse mennen nou nan lise Fabre Geffrard Anstrouge kote menm jan ak lise Antenor Firmin nan Karakòl malgre lajan ki dekese pou konstriksyon lise a depase kontra inisyal la pou plis pase 16 milyon goud elèv yo ap aprann nan move kondisyon nan lekòl nasyonal Anstrouge la. Konstriksyon an kanpe depi 7 lane pandan konpayi an kontinye pwomèt l ap vin fini l byento. Odit kolektif sou lise yo kontinye travay nou te fè nan odit kolektif Ilavach la. Pandan 11 jou, ekip teren odit kolektif Anva te deplase ale Answouj, Balenbe, Kapotiy, Karakòl, Tyakakavahal, Chantal, Ench, Mirebalais, Mòtòganize, Pilat, Pòmògo, Ranki, Ròchabato, Sodo, Savanèt ak Tomond nan lide pou konprann enpak reyèl li sekite finanse ak lajan Petrocaribe a te genyen sou moun nan kominote yo. Uityèm jou a nou fè yon lise, lise Fabrice Geffrard nan Ans Rouge. Nou sòti bonè pou nou ale nan lise Fab Geffrard Answouj. Men wout ki mennen Answouj la long epi li pa bon. Malgre nou kite Gonayiv depi sizè nan maten, se vè dizè edmi nou rive nan lokal la. Ekip Odit Kolektif la konte yon douzèn sal klas avèk yon batiman administratif. Konstriksyon an sanble kanpe depi kèk tan. Batiman y ap konstwi a sanble pa twò pre vil la. Nou woule machin pandan 20 minit avan nou rive nan lokal Lekòl Nasyonal An Soj la, kote lise a fonksyone nan aprèmidi. Lè nou rive, nou aprann direktè lise a okipe nan antèman yon pwòch li. Li mete nou an kontak ak sansè lise a, Dilly Dorméus, ki rakonte nou istwa lise a ki te fonde nan lane 1992. Lè w pa gen manman, ou te te grann. Kòm lise a toujou poko gen lokal, se nan lekòl nasyonal la lise a kontinye ap fonksyone. sa ki anpeche yo wè kantite bagay yo ta dwe ak elèv yo. Sansè a aprann nou konstriksyon Leta te kòmanse pou Lise Fab Jefòy la kanpe depi 2013, kidonk 7 lane. Lise a manke materyèl tou. Malgre tout sa, li di l satisfè a 50 pousan. Depi 2010 m rantre isi a m ap fonksyone. Nou se, m te jwenn nou nan lokal lekòl nasyonal Dansouj. Lise a fonde depi 92. 92 a no jou n ap fonksyone nan lokal lekòl nasyonal Dansouj. Mwen kwè yo te kòmanse avèk yon nouvo konstriksyon pou lise a. Nouvèl konstriksyon an m kwè se nan wout gran pò. Li gen prèske setan depi lokal la te vin kanpe. Setan sa a jiska prezan bon avèk e Nouvo segondè a gen de nouvèl matyè ki vin ogmante jiska prezan bon alèd akoz de espas lekòl nasyonal ap fonksyone le maten nou pa ka arive konble tout lè yo pou nou ta bay pou nouvo segondè le nouvo segondè nou oblije fèl li fonksyone a onzè. Apati de onzè, lekòl nasyonal la fonksyone, sa ap vin bay anpil difikilte pou kou yo kòmanse a onzè. Pase si w ap gade la, w ap wè anpil elèv e klas segondè 2, segondè 3 ki gentan vin kòmanse a onzè. Depi a onzè nou kòmanse jis pou nou kapab fè yo jwenn kou yo pou ogmante lòt kou yo, kreyòl, enfòmatik, ekonomi. e lòt ankò. Fòk yo ta transfere nou nan lokal nan nouvèl lokal nouvèl konstriksyon y ap fè a. Ase li t ap byen bon lè sa a nou t ap gen espas lè sa a tout kou yo nou te ka fonksyone nòmal pou nouvo segondè a te kapab. Men chak jou nou konn pèdi aprè dezèdtan pa jou akoz lekòl nasyonal la k ap fonksyone. Alèz lekòl nasyonal la li fonksyone de uitè pou pou midi edmi yo e depi a dizè tou nou gen klas ki fonksyone tou paske gen pwofesè ki vini a dizè tou pou nan lise a pou fè lòt matyè m te gen klas filo m te gen klas filo a ki te konn kòmanse a dizè sa akoz lekòl nasyonal la fonksyone Dye zèb ta sa nou konn pèdi chak madi e akoz espas. Se poutèt sa, pou rezon sa a nou mande, nou te mande, nou te elve vwa nou, nou te di bon, nou t ap reve wè pou nou te wè direksyon depatmantal pou nou wè si li pa t okouran de konstriksyon lise a. Lè nou mande la, yo di yo pa t okouran. Sèlman nou te wè se yon bagay ke majistra te envite yo avèk depite. Rapò Kou dèkont lan pat bay plis esplikasyon sou kòb sa. Li senpman bay menm konklizyon li te bay pou lise Thomond, Savanette ak Sèka Carvajal yo. Li pa ka di si pwojè a fini paske okenn sètifika pat remèt. Sansè a di nou konpayi an toujou ap repete yap vini men sa fè 7 lane yap tann. Vè midi nou reprann wout la pou n tounen Gonayiv. Nou rive a 4 è. Aprè gwo jounen sa kò nou bezwen repo, sitou demen wè pa wè fòk nou rive Okay.